Map salye tout konpatriyòt mwen yo kèlkeswa kote w ap viv nan mond lan. Jodi a m vin fè nou konnen ke nou se yon gwoup jèn depi 1 an n ap travay sou pwojè sa kote ke nou deside fè yon revolisyon agrikòl paske nou di peyi nou pa dwe ap manje nan men dominiken sèlman. Nou vle bay pwodiksyon nasyonal nou an jarèt. Poukisa? Paske tout pwodui n ap konsome ki soti an Repiblik Dominikèn yo, Repiblik Dominikèn konsome diferan pwodui avèk nou. Alò dan se ka la nou chwazi di non! Se pou sa sispann! Nou gen tè, nou gen peyi, menm jan avèk tout peyi nou vle bay tèt nou manje. Kote ke depi 1 an nap travay trè di, nap fè de mizanplas pou nou travay sou pwojè sa. Nou rive nan yon bout kote ke pou nou mande nou sipò nou sipòte pwojè a, paske nou di non, nou pap manje nan men vwazen ankò. Dans ce cas là, peu importe moun nan ki kontribiye nan pwojè a, tanpri Konsève resi nou, voye resi nou sou email nou wè anba videyo a, paske nou vle pwouve nou yon lòt bagay, nou vle montre nou ke Nou kapab! Nou kapab! E sesi nou pral fè yon lòt bagay, mwen garanti nou sa. Alò dan se ka la nou di nou. Mwen di nou mèsi pou bon jan efò ke nou pral fè pou nou pèmèt ke pwojè sa li yon reyisit. Nou pral soutni nou, nou di nou mèsi davans. Mwen konnen n ap travyèse yon moman ki ekstrèmeman difisil nan peyi nou, ensekirite, tribò pa bò, men m ap di nou, nou pa bezwen pè, paske nou nan 10 depatman yo, kote jèn benevòl sa yo mobilize, yo di non, yo p ap manje kay vwazen ankò, yo di yo kapab, y ap mete tèt yo ansanm pou yo pèmèt ke pwojè a li se yon reyisi. Men pa kont, n ap tann touch pa w la. Ou menm ki aletranje, ki pa kapab ale, ki a al mete men nan pat la, n ap tann èd pa w la, n ap tann sipò pa w la. Alò nou di nou mèsi anpil e mwen garanti nou pwojè a l ap tounen yon reyisit pou peyi nou. Yon peyi k ap lite, yon peyi k ap chante, yon peyi.